Bonswa madmwazèl. Bonswa mesye, m pa matmwazèl, m pa matmwazèl non madam mwen ye. Ah bon ekskize m donk m pat konnen. Euh je me présente Fito Bonaventure. Nicoleta. Bon, ou gon bèl non wi, paske m pa fasil tande non sa a. Merci. M pa konn, m kapab akonpanye w? Pou al ki bò? Non, etan done ke n ap mache, n ap pwomnen, bon m pa kwè son pwoblèm tou. Non, men wout la gran, wout la pa pou mwen, m ka toujou mache. Ok, merci kanmenm. Paske gen lontan map karese rèj la yon jou pou m te pale avèk ou ou se youn nan moun bò isi an ke m obsève anpil m toujou ap swiv nèt mouvman ke w fè eksetera epi m di waw donk ou ban m yon presantiman yon moun ki responsab epi yon dam ki seryez nan demach li donk m ta renmen zanmi w m ta renmen zanmi m m pa bezwen zanmi pèsòn moun m pa kwè se yon peche ke l ye kanmèm se yon moun al lakay w pou pale li pa peche pou ou men l peche pou mwen. Yo ke sa se suivan eksperyans ou byen m pa konnen. Wi, men gen mouche sa m demare ansanm avèk li a, tout lajan papa m gen, li li pran tout lajan yo, yo prete l lajan yo pou l pati, li pati avèk lajan yo, lè fin an kont li pa janm voye lajan yo vini, mwen m k ap remèt lajan an, li gen 3 zan laba l pa janm voye yon goud vini mwen k ap remèt li, e mil dola m rete m bay papa m la m plen pwoblèm sou tèt mwen m ap pale m de pawòl an. Wè, m konprann men kanmenm tout moun se moun, tout moun pa menm, sa se petèt se misye konsa l ye, mwen menm mwen fèt yon lòt fason. Donk m pa kwè ke m nan menm linye avèk li. Donk l enpòtan se tou dabò m di a mezanmi ou senpl epi si w gen yon pwoblèm tou m kapab ede w etan done ke w di m ou gen yon mil dola ou ta renmen ranbouse sa pa yon pwoblèm pou mwen. Donk nou kapab toujou aranje n epi wap peye dèt lan m pa gen pwoblèm. Pito sa w di a li te fè? E tout bon. Mèsi Jezi. Sa fè lontan mwen fè mwen fè rèv sa pou mwen te pale avèk dam sa. Kèt. Mwen kèm kontan la. Mwen aswe mwen pap dòmi nou. Fedou! Gyat! Sa ou gen kè ou konn nan sa? Mwen chè ou sou mwen bay ki rive m la. Sa k pase ou? Mwen m panse ke se nan rèv m. E te yon reyalite wi. Ou wè yon boul bòlèt ou fè yon rèv ou? An mwen chè ki rèv sa pi rèd. Sa pi bon. Yo vin ba w kòb nan dòmi? Tande, tande, s on dam. O, kote yon dam ou di m sa pi bon? Yon mal oubyen yon dam? Yon fi, yon dam. Se pa yon mal yo fè, e pa yon mal yo fè dèyè w? Non, e pa yon, se pa yon mal, s on byen. Donk, m wè li, prestans li, tankou jan ke l mache, demach li. Donk m krezi! M di, bon fò m ta pale avèk li, zanmi l, epi ou konprann m te pran nan yon kou donk m pa ka rapidman pral sou moun nan epi se sou koze ou konprann. Donk m vin ale. Donk m vle fè yon bagay serye. W ap enfòme kòman l ye. M ap mennen ankèt epi an menm tan tou m renmen dam nan. Ou konprann? M renmen l. Li bèl l anfòm? A l anfòm. Men li gen yon pwoblèm li vin gen. Li di m ke li gen yon mari ki te gen yon pwoblèm tou. Donk misye prete kòb nan men papa l, li pa ranbouse l, se li menm k ap ranbouse l. Okontrè li rete dwe mil dola sou kòb lan. M ta renmen konnen èske se vre? Paske ou konnen kounye a, teren an pyeje. Gen telefòn selilè, gen moun yo bezwen al mete kat, gen makèt, pwogram, moun yo bezwen fè, ou konprann? Donk li ka mande w mil dola se pou l regle lòt bagay li, se pa vrèman pou yon dèt. Ou konprann? Donk m ta renmen mennen yon ti ankèt pou m konn si se bagay serye. Donk sa fè m oblije pridan. Monchè m gon kòb kay la. Enben al pran kòb kay la swa fè w ap rap voye l monte. Konbyen kòb kay la ye? Monchè 3 mil dola frè. W ap voye tout 3 mil dola a ba li? Non li e pwoblèm mil dola. M ap ba w mil dola w ap montre l mil dola w ap fè chèlbè. W ap ban m mil dola ap di men mil dola ke w voye pou li? Non w ap montre l li pa ba li l. Oh si w ba li l nan kisa m ap ye la? Ki m ap fè peye kay la? Enben bon alò montre l kòb la ba l yon cho. Montre l li ba l yon cho avèk li. Li tou nan anvlòp la wè. M kontwole l ba ou frè m. Donk li pa manke yon goud. m pral fè l. Pa gen pwoblèm. Ok, m apral montre l kòb la, m ap kraponnen l, l ap di m cheri, gade yon kòb. Si l pran l nan men m, sa m di? Li p ap, oh, pou ta kite l pran l, bon jan w gen men an, mon chè, pa fè m bagay konsa. M a di s on bagay m pral regle, m a wè l apre. Ou a wè l apre. Alò, m devan. Gad, m konte sou ou frè m, tout espwa m sou ou wi. Mè wi. M ap tann ou la, ou wè m p ap deplase. Non mè tann mwen. Ala traka, alò fi a ta anfòm, se msi m ta bay li, yon vagabon m ye. Wi ki moun sa? Onè. Wi wi. Bonswa madmwazèl. Bonswa mesye. Eskize mwen dèske m deranje w. Se m ap pase m ap pase a m di a kite m pase rann w ti vizit ou pa rekonèt mwen. Mwen se Alsaybyad. An l pa isit? Non l pa isi non. Papa m te prete l lajan pou l te pati epi l ale l pa janm remèt lajan an. E mwen k ap pede remèt kòb lan epi kounye a men menm rès kòb la m poko janm ka m poko janm ka fin remèt. Ebyen kò pa m viv san sa m si mari w yon bò w yon bò. Depi gen separasyon de kò gen separasyon de vi epi tout lòt bagay yo separe. Kè a chanje, tout bagay chanje eh e gadon ti kapitalis ki vin kotew ki ta renmen konn pwoblèm ou konsa. Apa m di w m pa wè grav pwoblèm non mwen menm tout pwoblèm mwen e kòb rès kòb la m pran pou ka bay papa yon pwoblèm mil dola l ye wi. Ti monnen sa a non machè bon m ta pral peye bòdwo dlo, limyè, telefòn. Pou m ba yo pase, yo pa pase, yo manyen lè yo Gad yon mil dola m pèdi nan manje, sa m ap di Aawonj, Beat gò kè ok frèm ann kite sa Ki jan m remèt ou li Tale tale, nan kisa w lage m la frèm Men lè kay lan rive pou m peye l M pa gentan rive ka fi a non Kè, monchè, m desi Depi yèswa m fè move rèv M pa t dwe soti jodi a, m pa t dwe soti, m pa t dwe soti On move younye m mwen M prale wi apre ma retounen. Pou mwen wap prale men w pa di m sa w fè. Kisa m fè? Ou pa rive kay fi a kanmenm? M pa gentan rive. Bagay la frape m. Talè ou pèdi mil dola ou pa gentan rive nan kisa m ye mwen menm? Nan kisa bagay la? M pa gen kòb m tal montre li. M ta fè rapò pou Dyefèn ak Rene. Yo mache dèyè m, yo pousib mwen, yo pousib mwen, yo pousib mwen. M pa ka rete gad bagay sa bon fò m deplase. Wi wi ki moun sa? Bonswa. Bonswa. Nicoleta se Fito. Ou raple w Fito yè nou ta pale m te di w ap vin rann ou vizit. Wi m kapab fon ti chita kanmenm? A e soti m bal soti wi ou pap ka chita. O antouka yè ou te di m te ka vin rann ou vizit m te ka chita. Non m te di w sa men m gen yon moun kounya e sa fè m pa ka ba w chita. O! Deja, bon yè ou di m ou pa gen moun, Moun nan epi tap pale kounya m avèm vin la nan. maten an bonè sa. Kisa? Moun nan tap pale avèm lontan sa. Mezanmi, bon, nan kisa mwen lage m la a? Chè, tout jan m pa gen chans. Yè Ebyen m pran pye kou kout nan pran men, de sa. nan men eleman, men jodi a se yon lòt ankò. M pèdi, m pèdi ni sak ni krab. Bon, Nicoleta ou pa ka fanyen mwen menm? O, bon mwen di w mwen, e. Woo te di ou te pran yon kou nan men nèg la ou pral pran 5 kou nan men sa a. Oh ou konnen ni? Patman m konnen tou se bon se yon ratyè li ye. Oh. Ou wè mwen menm map viv avè w gen de moun m pap kite w pran kontak pase moun sa yo trè danjre. Eleman fito sa w wè la se moun ki pou kase kay ou se konnen ou pa konnen l. Se yon ti pitit ki ta pral pati oh ti pitit la pou fòs renmen ni epi podyab li manje konvwaye la nan menn wi. Ooh. Oh non patap kite yon bèl ti mouton pou pran nan pyèj sa tande bon gen de bagay si w pa konnen m gon zanmi rele Max lè pou konn tout piwèt misye lap ba woul ou wè mwen menm m tèlman pur m fidèl ou wè m rive nan yon pozisyon si yap fè sen bon gen dwa pranm al fè sen m tèlman sen ou fidèl a kisa a kisa w fidèl la a lavi a oh Bon mpap mize non. Kilè ou pral nan peyi w la? Oh très au contraire m bay demen maten wi. Bon men 100 dola pou okazyon. Ebyen ok merci beaucoup wi. Tande. Ou nan menm. Ebyen ok. Tande pitit mwen. Lèm vini na wè. Men wi cheri. Ok. Pale paran w pale li lèm pran kontak avèk fanm ou. Ebyen ok. Ok babay. Babay. Hee an e konsa lòt mouche a te pare kòb li te fèm la? Li te fè menm jan avèk mesye an? Humm. Tony mnje wè nou fi. Fito pa tony misye rele mon cher. Mounje rele fito. Frito m te bliye frito. Sa sak pase misye la menm. Frito wè nou fi. Misye di mounje vini m ba lou. Al kontwole fi a mwen. Wè si fi a korèk sil pa korèk. Sil bèl e pa sa. Se li wèl bèl deja. Li bezwen konn si fi a sil mèt dam. An li vò ou teste fi a. Wi mwen teste l pou wè sil rizyèz. Men sak pase menm. Sa. An lèm rive m pale a fi a. Fi a pi konprann mwen. Koman pi konprann ou an. Fi a renmenm pito. Renmenw pito koman. Ou pa manje menm. Bon nèg la vo koze avon fi poul li anpli tou. Moun pa janm voye moun koze a fi pou. Non bro testel. Moun pa bay moun teste fi depi nenpòt moun bay teste yon fi pou li li ye. Men esplikem bagay la klè m paka konprann li vo pale avèk fi a pou li. Li vo m pale avèk li al wè si fi a serye sil bon. Alò menm sil ta serye li pata serye mnje m tap bay li. Ah monchè m pa renmen sa w fè a monchè. Sa li. Sa pa bon monchè. Kikoz li pa bon an. Pèl ti pitit anba a? Wi. Akit. Bon. Nan fam aktyèl la li ye chak jou l pase la. A, m tande yo di papa l gon pil byen. Wi sa, mon chè sa m ta renman l wè. E papa se Mamilad kouman Mamlad. A, sa vle di l ap, ou pral avè l? Papa gwo abitan kay la vin chache m ale. Men, lè w rive lòt bò sa menm, konnen ou pral woule sou lwil. Pa bliye m non men. Non mon chè. Men sa pa vle di ke m apresye sa w fè a non men. M gon bagay m vle fi a mande m si m manje m di fi a m pa gran manje an. Si m di l yon tach chokola. Mwen di fi a tout la verite mwen. M gon lòt nèg ki manje anpil monchè. Non, lè w fèk antre w pa ka bay verite a. Si a lavni ou vin gen apeti. Ou pa janm fè bagay konsa. Ou pral nan manje deyò monchè. Non, m ap pran kè. Caraïbes FM. Non, nou som Caraïbes FM. Pitit film sa seri an pil. Bon kouman l fè te tonban bon vakabon konsa? Sa ou regle? Ah, papa m pa regle anyen non. Bon trezò kote m kwaze avèk. Men wi men mil dola wi. Pou ki sa ou ban mwen nan? Non pa, ay mil dola m te rete pou papa nan kòb la e pou pran ni si m gon pwoblèm ankò yon lòt jou pou kapab kanpe pou mwen. Kòb papa se kòb pitit. Bon montre m serye. Ou wè demen si m pa ta la? Sou pou dirije tout byen m. Di a peyizanm, li pa moun menm kota avek mwen. Ah yon lot neg kap file ou? Wi kap file mwen. Cheri pouko pa pran moun peyi ou pito? Lè ou pran moun peyi ou konn sa ou genyen ou konn sa ou pote. Ah papa. Men lè ou pran moun yon lot kote ou pa konn zak li pa konn anyen ni li pa bon non. Kiyes m pa wè m pa wè m pa wè kiyes ki gen nan kanton an la mwen menm. Se pa vre ditou non. Ah. Gen anpil moun ou pa wè kal lekol potoprens ki ka agwonom ki yon bann mari. Ah papa. Ki enjenyè ki avoka ki doktè wi. Papa m pa wè pèsòn moun mwen men nan bò isi a. M gon bagay m prevwa. Medam yo pa janm vle marye avèk moun bò lakay yo pito pran moun lòt kote. E sa k fè lè nou pran yon kou pa plenyen? A papa m Bon mwen m te pran yon kou deja papa ki plenyen m pral gen pou m plenyen la ankò. Ou wè sa mouche a te fè. Mouche a pran lajan w mouche a ale ansanm avèk li. Kounye la menm a. M pa konn si moun sa a konsa tou m pa konnen. Trèzokontrè wè m vin la demen maten bonè bonè m ap desann. Ok m pral sou balans. Tande pitit mwen. Eben ok. Misye dim konsa ke fi sa son fi ke ou renmen. Wi. Bagay sa yo wè lal testel pou ou bagay sa yo. Ok ok map tann. Misye dim konsa bèl fi sa li paka ret nan menw se nan menl poul ye. Ou te menm balon kòb menm li menm balil menm. Talè. Sa vle di misye pran fi a nan menw. Kòb la pa vle di. Kòm fi a pat avèw deja fi ou te vle lal teste al pranl. Yee pou di misye ap fèm kou sa. Oh oh. Ou wè ou misye tout moun lap bay kou ou wè menm kou wè mak fèb ou. Wè sa m t ap di w la? Li gen frekansite wi. M pa zanmi w, pa pèmèt w vin lakay mwen ankò. Wi. Biad. Oh cheri. Kòm mwen, depi anba m ap vin tande w ap pale anpil. Men ou ban m yon afè m fèk fè la. Land Surve m achte. Se pou mwen l ye. An e pou ou li ye? Eeh Landy se ouvè. Oh. M ta renmen lè papa w vini pou l desann la e pou mwen li ye. Chanm fri tout bagay fri nèt tande. Oh e bon bagay misye avèk mesye m te marye a. Nan nan ni ni sak tap filo la. Sak tap filo la m kwèl yo mare la yon lòt yo rele Jimmy a arete yo. Se move zafè. Kisa? Bon, kilè wal pou kilè wal kot papa w? E ou menm mwen vin chèche paske papa m di lap tann ou l pa gen pwoblèm ak sa. E map pwofite kounye a rapidman nan m gon ti tan tande. Mè wi. Wi cheri, gen de bagay fò w kontwole tande. Wè, monchè, ou konnen misye fon move san la menn. Ah, monchè, si m pa keb ou wè w tap tiye misye. Bon sa ap sèvi m leson. M pap janm fè bagay sa ankò non lèm gen yon fi pou mal vè yon nèg al pale avèl. Kisa w te pran inisyativ sa wal bay misye fè sa pou ou menm? Bon konnen lavi an gen tou eksperyans ou fè yo. Donk m kite sa menm. Papa! Wi. Kot papa w? Li genlè di m pa wè la kwa gen moun non. Wi kilè sa? E mwen menm wi papa. Wi wi. Se papa w? E papa m wi. Bonswa mesye. Bonswa mesye. Mesye Alsaybyad. E li menm mwen tap pale w la papa. Kapitalis. Ah monchè m trè kontan si w menm ki avèk pitit mwen. Ah m renmen bit la m vle fè bagay ki bèl pou li e m pa vle l tonbe nan pyèj paske premye so pa so e dezyèm so a k pral so. Ah wi m pa konn sa w wè papa si w renmen li. M pa konnen depi w menm ou konnen l vre paske nou pa vle pran nan pyèj pit la pran nan pyèj dèyè pran nan yon lòt pyèj ankò. Ou wè mwen menm se wi a non m gen depi w wè m di wi m angaje nèt tande papa. Men se plis kafe papa m bagay. Non mwen sa. Papa m se papa m ki gen plis. E se tè papa m nan ki fè plis kafe nan zòn nan wi. Oh papa w e grandon. Mhm. Grandon kafe. L gen sinyati, l gen sinyati. Mhm. Hein. Wè cheri, m pa ta renmen e si w wè m ansanm avèk ou, ou ta fè menm sa lòt mouche a te fè m nan. Non, gen de kou nèg fè w wè l sòt. M pa ta ka rive nan yon bèl anbyans konsa m al fè vye kou sa. Ou fèt pou w ret pwòp. Wè mouche a, mouche a pran lajan e e e e. papa m li pati avek lajan papa m mak m papa m poutet mwen menm papa m bal kob la papa m te gen dwa pa ba li l li pran kob la l depanse efini sa mouche sa fè m pase. Mwen m avè w m pa bezwen yon goud fanmi w. Ewi mouche a manje anpil. Li manje anpil? Wi. Gade mwen menm yon nèg delika yon tas pwa yon ti soukoup diri twòp pou mwen. Wè li manje anpil anpil efini mizè l fè m pase chak jou lè w wè manje. Wè yon gason sa bay la pale wi. Chak jou lè w wè m lap fè manje li met grenn pwa grenn bagay pou lap kontwole. Kontwole. Kontwole tout bagay pou ap kontwole ansanm avèk li chak jou an mizè. Men wi. Li met kòb li deyò lap reklame kòb li. Li pat ka reklame kòb li konsa bagay yo pa fèt konsa e gason li l pa fi. Wi. Men gen lè fanm yo vòlò wi tou. Pafwa fanm yo vòlò wi tou. Non lè konsa e pou lal nan mache. Non lè konsa se pou lal nan mache. M bay li kach. E pa sèl mwen te. Mwen m bay yo kach. M kite vòlè vòlè m bay yo kach. M pa sèl m bay anyen pou li. Manman n bay anyen pou li. Andre. Oh! Beatou ap fè nan zòn nan la? Monchè, m byen kontan wè w. Depi kilè w bò isit? Pa di m ou pa konnen m gen twazan bò isit an non. M pa konn sa. Depi lè m kite lavil monchè, se mamlad m monte vin travay monchè. Nou an soufrans. Ou konnen m t apèn tèmine nan agwonomi an. Nou an soufrans frè m nan. Nan ki soufrans ou ye la? M gon fim avèk li, yo konnen m pa manje anpil. Moun yo fè va ban m yon soukoup, yon soukoup, yon soukoup diri, yon tas pwa. Oh oh! Nan kisa w lage kò w la? Frè m. Kay si kay ou pa pre moute moun. Ki kote yo fè travay sa? Kay papa Nicoleta. Oh ah monchè, moun sa yo pa moun pou sa. Se ou menm ki genlè di moun yo pa manje anpil. M pat ka pa di yo manje men konnya pa gen restoran vant chay nan vil la. Bon men tande, banm di yon pawòl. Banm di yon pawòl. Tout moun manje mezi vant yo. Pa gen moun ki manje twòp, pa gen moun ki pa manje anpil. Sa vle di ou manje mezi ou kapab. Ou pa ka parèt, non tande, ou pa gen dwa parèt yon kote pou di ou pa manje anpil. Gen paran fi k ap kontwole konbe grenn banann ou ka desann kantite diri w ap manje. Non se pa sa, ou wè moun sa yo? Moun sa yo ou konnen se moun yo k renmen lwa anpil? Renmen lwa? Fon w jan desann on lwa nan tèt ou. Ou tande? Kèt, ki lwa m ta ba ou la? Ki papa lwa m ta ba ou la? Bon, tann mwen, bon m wè. Eseye desann, desann, desann Gede nan tèt ou. Woy, si m al met Gede yo ban m piman. O, sa w di a se vre? Monchè, gade. Tann mwen, m ap, bon, tann mwen, tann mwen, tann mwen, tann mwen. Ebyen, gade non, frap on enjil li, li p ap bon pou ou. Non. Kèt. M pa wè sa m fè pou ou la ankò non. Sa pran ou gou. Woo ou jwenn yon bon bagay ou wè papa fi a papa fi a gon lwa ogou konsa nan tèt li eehh papa fi a gon lwa ogou nan tèt li desann ogou nan kay la desann ogou nan kay la di fòk yo bay chwal la manje ou wè ou konprann non nou pa gen pwoblèm non men tande m pap ka m pap ka al avè w nan kay la non paske m gon travay m pral fini m pral sipèvize anba aprè sa nap gentan wè tande patnè ok. Cheri. Kilès k antre? Se mwen menm ak ou Feray ki wè jenòm nan nan sitiyasyon la. Se yon bon moun kanba men ou gon gason konplè nan men ou. Eyy! Pran swen l pou mwen, pran swen l pou mwen, pran swen l pou mwen. Wi sa pou nou fè pou l. Kote madanm li vini non. Oh men mwen wi. Sa pral fè pou li la. Ou konn sa fè pou chwal la mwen? Ba l manje pou mwen. Se mwen ki te kenbe l men l pa t ka manje. Ba l manje pou mwen. Oh ba l manje pou ou? Wi ba l 10, 12 grenn bannann pa jou. Fè Eric Ziyèl mangè dèm ak dè ti mamit diri. Mesye a se li k pwal nan mache pou fè yo, men m pap ka jwenn ti mamit e sa non. Depi w wè w bon an la Gede a dèyè. Eyy non Gede pap pase, se mwen menm ki pase nan semèn nan Gede ap vin tande, pran se chwal la mwen m pap rete m prale. E gason. Kouman ou ye? E menm papye nou, kouman ou wè bagay ap mache? Y ap mache trè byen. Gason k avèk ou a mèt mete l nan lajan w nan tout afè w. Lojan w se pa l, pa l se pa w tande. Se yon pitit gason ki A, ou sonje sa yon lòt te fè la a deja? Ebyen lòt la se vòlè l ye, n ap touche nan menm kote l ye a tande pitit mwen. A, ebyen ok. E m prale wi. Ay! Dale pa soti dlo nan figil. Oh cheri sa mgen gade oh kòm ou gen la pou mwen. Avan son moun se konn gen bagay nan tèt ou la. Li te vini? Mè wi. Mizè papa ou pou mache avèm tout kote si mwen ye li k te vini. Mè wi li k te vini. Eyy monchè lwa sa yo k kenbem yo fèm paka manje m te se mwen ki te konn manje lontan m te konn manje anpil lontan men l mislè kenbem m paka manje se depi yo lagem map manje wi. Tande. Yo di yo lago wi yo di yo lago pou manje. Ki konbyen grenn banann li dwe voye pou mwen? Non m pa konnen sa depan de ou paske m pa pral achte pou m pa pral ke m pa pral rache banann pou ou. Men mistè a genlè lap manje avèm tou mèt voye 12 grenn banann. Non li, ebyen al pran 12 grenn banann nan paske ou k pwal prann. Epi yo gen dwa kwit 2 ti vamit di paske lè map manje lwa ap manje avèm tou konprann. Mwen nan pran ti sa m gen rès la pou lwa tande. Alan galabyad gen tout bagay sa ou chèche yo. Dakò prepare pou li. Bon manman, depi tan sa si m konnen met lwa nan tèt mwen m tap gentan gwo. Gade depo lajan moun yo gen, gade kòb ameriken. Jan m renmen kòb ameriken, jan lwa nan tèt mwen renmen kòb ameriken. M ap mare pakèt mwen. Fi a t ap rele pou yon kou, yo pral pran 10 kou la. Gade, oh, men mwen. Bon. Mwen map jape poul manje. Li al legliz mwen mfe wout pam. Mwen pa ka vin manje. Ok. Banm tou jete mwen menm. Bon. E kote kote pitit mwen? Ou pa prepa yon bay pou mari, ou prepa yon bay pou mari ou non, l bonè, fè yon bon bay pou mari ou non. M ba wèl non papa l gen lal nan mache, m ba wèl. Vwazen e paske m pa renmen antre nan afè moun wi. Men depi lontan m tap gentan vin la pou m diw ki moun Alcibiade sa ye. Alcibiade se moun ki bay Mire kou, ki bay pè Max kou wi. Max Lebour. Ou moun sa map pale w la ou pa konnen yo. Mezanmi popilasyon an fè ede m kote rasanble moun yo. Wè misye? Gade ou wè m apèn rankontre misye la nan kafou Mablad la. Kafou Bilboro m jwenn li li di m li gen destinasyon swa pou Pòtoprens swa pou Okap. Enben son vòlò l ye. Gade, tann mwen. Wè mnje, on vòlò l ye wi. Gad sa w fè m, gad sa w fè m, gad sa w fè m pitit fi mwen, gad sa w fè m. Epi nou konn travay mnje tou. Son nèg, abitid li se mete fo lwa nan tèt li pou l pou l pou l ka manje manje moun, pou l ka vòlè lajan moun. Li pran m, li pran m. Travay li sa. Li met on ogou nan tèt li, li pran m nan ogou an. Bon, mezanmi gade sa k rive mwen. Popilasyon banm yon ti kout men. Edem bay vòlè a. Ti koulè rad li pale. Ti koulè rad lan sou li. Chante pa twò. Misye. Ah bon m pat gentan wè ki koulè rad li ye. M'en nik rele li. Li dim konsa a li gen destinasyon swa pou okap. Mezanmi bare koni an mwen bare koni an mwen son vòlò li ye. Bon ou konn sak gen. Bare sa ye. Sa pa fwen. Sa pa fwen. Li vòlò kòb kafem nan. Mame ak map tounen kotem te ye a se la map tounen la map tounen sak nan nan menm map pote la ale la map tounen mame ak map tounen mame ak map tounen mame ak map tounen sam te pran map pote la ale mame ak map tounen ooh mezanmi gad sak rive mwen mkonprann se mwen fon bon kou yo pou fèm pote kou ale men map tounen mame ak mpral plante kafe mpral plante kafe. Bonswa madmwazèl. Bonswa mesye, m pa madmwazèl, m pa madmwazèl non madam mwen ye. Oh bon ekskize m donk m pat konnen. Euh, je m prezante Fito Bonaventure. Nicoleta.